Bon nouvèl pou lapolis nasyonal, depi lè popilasyon an lanse operasyon bwa kale wach manman gaye kaka bandi, m pa kache di w pèp ayisyen, lentènasyonal gade Ayiti yon lòt fason. Frè m ak sè m k ap koute m, nan jou k ap vini yo la, lapolis nasyonal kapab genyen 2 elikoptè. Ti chat pou la pop oh my God lè w gen gwo zanmi se gwo koze wi rete la m pral ba ou detay map fè ou konnen nan sud peyi a genyen komisè Richemond ki frape fon bwa kale ateri nan jiridiksyon sila ebyen komisè a nan tèt kole ansanm avèk lapolis mennen yon kokennchenn operasyon e arive voye yon bandi ki rele tèt li popilè nan peyi san chapo Ou pral tande komisè a ki tap bay detay sou dosye sila. Moun tonbe kriz, lapolis tire gaz lakrimojèn pi rèd nan kad yon gwo mobilizasyon ki te òganize jounen jodi a pa ouvriye faktori yo pou mande leta ayisyen ogmante salè yo. Toujou nan sid peyi a, Komisè Muscadin debake an bwa kale nan biwo imigrasyon nan Miragwàn. Ebyen komisè a ki debake pèp ayisyen se pou vin mare yon seri de raketè kap ransone ti pèp la. Ou pral swiv kòman popilasyon an te kontan wè komisè a, deklarasyon yo te fè e non sèlman sa tou, kisa komisè a te di nan sikonstans sila. Ougan nan Latibonit deside rezoud pwoblèm gang nan depatman an. Ougan ansanm avèk tout prezidan chanpwèl deside mete tèt yo ansanm pou bay bandi yo yon repons mistikman. Donk medam matmwazèl e mesye nan jou kap vini yo la a ou ka wè yon bandi rale zam olye l tire se djare l djare ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a rale chèz ou chita fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak pasyans ou, mèsi paske ou like, mèsi paske ou abòne, e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, Bèl fanm kou Adelina men domaj li tripotay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se zoranj. An n pati krikrak pou nouvo kont nou genyen Papa m toutouni men l kouvri tout moun. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lèw bezwen sekirite ebyen fòw mete ou sou sa, fòw file manchèt ou pou pwouve tout moun depi se nèg kap finanse gang yo ka pase anba manchèt bwa kale a ebyen pèp ayisyen wap wè tout nasyon sou latè ki ta pasew nan betiz di ke yo se zanmiw depi 1900 jamè wap wè tout ap ranmase pye yo yap kòmanse gadew yon lòt fason. Depi lè mouvman Bwa Kale a lanse nan peyi Dayiti, m pa kache di w, dirijan nan peyi Dayiti, kè yo fè vap, paske yo wè aprè nou fin pase pran bandi a sapat yo, n ap rive sou yo kanmenm, paske se yo menm ki bay sa ki pi ba yo zam. Ebyen frèzesè byeneme, sa k gen tan di nou pa fè jwèt bosal, sa k gen tan pran pòz moralis, men lè yo ap touye nou, Tout moun fèmen bouch yo. Ebyen pèp ayisyen depi lè mouvman bwa kale a lanse, popilasyon an deside bay tèt li jistis pa rapò avèk sa gang yo ap fè, lentènasyonal gade peyi dayiti yon lòt fason yon sèl kou depi 1900 jamè nou kòmande yon seri de ti blende nan men kanada yè li livre 4 ankò. Yo prese pèp ayisyen. E dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke nan jou kap vini yo la, lapolis nasyonal sou wout pou genyen 2 ti elikoptè pèp ayisyen pou pase anlè. Fwiou fwiou pou pètibe lè gang. Tu konpran? E non sèlman sa tou, lapolis kapab genyen kèk ti blende trè lejè. Pa twò lou pèp ayisyen. Se pa bay a chèn kap degedegedegede. Nou konnen nou tou pa gen wout deja. Wè. pou kapab fè patwouy. Donk, medam, matmwazèl e mesye, Lèzetazini ak Kanada ap mobilize yo la pou wè kòman yo te kapab pote yon kout men ansanm avèk popilasyon an. Men, frèzesè byeneme, si ke yo kapab pran yon desizyon rapid, konnen se gras ansanm avèk efò ou fè, ou file manchèt ou, ou montre ou pa nan rans ansanm avèk bandi, ou pa ret chita tann, ou deside pran responsabilite ou, ki fè w wè yo kapab chanje lide. Kontinye mobilize! Alelouya pèp ayisyen nou genyen viktwa deja. Enmi yan pa siperyè ankò gade kòman lèzetazini ak kanada ap mobilize yo pran desisyon rapid pou ayiti ayiti cheri wi. Kontinye file manchèt ou paske yo wè ou sou mete sekirite yo ap kouri vin kontravè w. Men fò pa bliye nan jou pase yo te di w yo pa gen kapasite kòman fè kounya yo ap mobilize yo? Sonje lajan se kay moun rich lale paske moun rich la pa janm sispann chèche lajan ou menm ki kontinye plenyen se tank w ap nan mizè tank w ap Ou pare kou. Pèp Ayisyen kontinye file manchèt ou, kontinye file kouto w, kontinye file bout baton w pou w frape bandi ki vin atake w. Medam, madmwazèl e mesye se moman pou n desann nan lari Pòtoprens. Gwo manifestasyon te òganize jounen jodi a ankò yon lòt fwa pa ouvriye faktori yo k ap mande Leta Ayisyen pou ogmante salè yo. Ebyen pèp Ayisyen manifestasyon sa ki ta pral pase Anba gaz lakrimojèn lapolis tire ebyen manifestasyon kraze anpil moun pran kout gaz bon bagay la te difisil annou gade e tande deklarasyon sitwayen ki tap manifeste yo mèdam matmwazèl e mesye. Oh la bobo! Bandi mete nou deyò se kay moun nap dòmi jodi a nou pa gen kote pou nou dòmi se nan lari nap dòmi la polis se stavèk sa yo lè yo mouri nou konn plenyen pou yo jodi a nou pa ka plenyen pou yo fò yo toujou kontinye touye yo sa fè yo pa al kanaran sa fè yo pa desann viladedye pou kisa yo pa desann site solèy kòman fè jodi a nou menm ki nan lari se nou menm yap mete bay gaz se nou menm sa nou kisa nou fè yo. Pèp ayisyen nou ka konprann son peyi tout moun fache tout moun fristre gadon leta mesye oh. Kisa nou fè laboni? Nou pa fè laboni anyen pou yo jodi a pou yap fè deba nou gaz konsa. Sal sa yo ki bliye si se nan kase pou. Kay vite lòm dwe moute pou yal fè kaka yap fè a la paske revandikasyon sa nap fè a la li jis e lap bon pou yo lap bon pou yo lè ke yo met yon bagay sou salè moun yo menm yo benefisyel tou ti grangou yo pandan se tan yo chita la ap plede bay malere malerèz gaz la. Yap deranje nou. San ke nou pa fè dezòd, nap fè manifestasyon pasifik. E nou voye lèt nan lapolis, yo pa ka chita la chak lè nou rive devan ona la pou yap kraze nou anba gad, san ke nou pa fè dezòd. Sa revòltan menn. E revandikasyon nou jodi a ankò se kisa l ye? Revandikasyon nou se goumen pou yon bagay ale mye pou nou, pou vi nou chanje. Mwen menm pa, m pa sèlman la pou map di 2500 goud, èske 2500 goud tap ka chanje vi ouvriye malerèz? Nou menm anndan geto a, 2500 goud pap ka chanje vi nou. Paske 2500 goud la pap ka fè pou nou. Menm lè ke yo ta ba nou 2500 goud, li pap ka fè anyen pou nou. Toutotan ke lavi chè a e jan l ye a la. Toutotan ke peyi a jan l ap ale a la e konsa l prale, se loterie ap touye nou. 2500 goud la pap ka itil nou anyen. Ke nou vin la pou nou manifeste pou sa chanje. Pou peyi a chanje. Pou gen sekirite. Pou yo sispann vyole nou. Nou menm ouvriye yo chak jou Bondye mete, n ap sibi vyolans yo ba nou e vakabon nan lari an. Yo vyole nou, yo bat nou lè n ap vin travay, ni lè n ap sot travay. Lendi m pran escort nou deja cho dlo n pa kapab poukisa n pa travay pote yon direct lakay nou bezwen la souple men lapolis pa konprann se lè n fè sa nou fè l pou yo tou men lè yo mande nou pou nou kanpe avè yo pou nou fè bra kale tou nap vire do kite yo apre sa nou menm nou ka ap pase yo kanpe nou nou bese tèt nou men yo menm yap pran nan cho antoulèka m pa gen Sa w vle di pa la? Pandan nap pase ou bese tèt epi yo menm yo pran nan cho, a vle di gang yo konnen nou yo ba nou pase epi lapolis la pran nan cho pou kont li? Gade yon ti peyi mesye bagay yo difisil pèp ayisyen. Moun derespekte yo nou menm ta di yo lapolis yon mo men sèl sa nou tal lekòl nou edike se pa fòt nou fè bagay la nan peyi se akoz de peyi men. M remèsye yo. Yon gwo kout chapo pou la polis. Fè travay ou si bon pou nou nan wè. Koòdinatè jeneral asosyasyon arespekte pwofesyonèl yo. Jan w ka wè yè nou menm nou pat nan manif lan, men jodi a nou vini e nou vini avèk yon misyon byen detèmine. E ou menm Echèl ba w vin kale, linèt, mouchwa, j konpran ryen. Ou sanble a moun ki vin fè jèn jan nan manifestasyon an garçon. Paske se chak fwa ke nou menm travayè nou deside fè yon bagay, toujou gen yon detwa malandren, visye sendikal ki al vann lit avèk leta. Menm gen istwa m pou ane pase, pandan Maximain Lazarre fin mouri, pou Dominique Saint Eloi, Reginald Lafontant, Elias Saint Winer, y al chita nan otèl Oasis, yo vann salè minimòm nan. E vwala ke men nou oblije retounen pran lari a, Sa pou n te jwenn nan nou pa jwenn ni, tout pwoblèm ke n te genyen avan yè yo se menm yo menm nou vin denonse jodi a, tandiske nou te jwenn opòtinite pou n te negosye avèk pi wo enstans nan leta k se Ariel Henry. Jan negaj sa nan otèl Oasis sou Senmak Siben yo vann salè minimòm nan, pandansetan sa yo ta pral ba nou an te deja pa t ap ka fè anyen paske nou te prèske jwenn 4 chif e 4 chif sa a jodi a se dèyè nou pral ankò la. Kòm lapolis te bay gaz yè, jodi a la nou menm ajan sèkirite kòm nou fè antrènman a gaz jodi a nou pral aranje n pou nou kase chèn paske destinasyon final nou pran ale. Nou pale de Dominique Saint Eloi men li yè li te prezan nan manifestasyon wi pou revandike salè minimum 2010. Nou byen di nou yè nou pat la e jodi a la wè nou di l klè nou di l klè nan mikwo laprès jodi a n te kwaze Dominique Saint Eloi la nou tap fè bwa kale pou li nou klè avè l e si l gen grenn nan bouda l demen se veye l vini. Nou sot nan zen sa n tonbe nan zen sa n sot nan zen sa n tonbe nan zen sa pandan n ap manifeste epi n ap danse pede pede en bwa mwen poko janm konprann ki relasyon ki genyen ant danse ansanm avèk yon manifestasyon pou fè yon revandikasyon pase m poko janm konprann pati sa. Nou ap redi di ou avèk yon vakabon sanzave labo sekirite, mèt li rele Cyprien, Roosevelt Cyprien, lè di ke li menm se esplwate moun, esplwatasyon, se sou esplwatasyon li ye. N ap travay chak lè l al touche kòb li nan men kliyan an, se an kachèt l al touche l, jis pou nou pa konnen. L ap dwe nou 4 mwa, 5 mwa, jounen jodi a, men mayo l sou mwen. Linèt kanpe nou se pa kliyan an se pa kliyan an ki mande pou l kanpe nou se li menm men mayo l sou nou men mayo l sou nou m desann li labo sekirite e mèt li rele Roosevelt Cyprien lesansyèl misye se wòl vòlè l ap regle tout ajan k ap travay avè l dwe l 4 5 mwa li pa janm enterese peye yo m gen 4 an kèlke mwa avèk misye. Se konsa lap fonksyone avèm kounya li metem atè li poko janm ka di m voye 2 lèt ba li anojou li poko janm rive nan afè sosyal poul di ke men li te voye nou lap peye nou. Nou chwazi pran lari an paske se atravè yon mobilizasyon ki se zouti nou pou nou batay pou nou fè revandikasyon nou yo pase. Anplis nap mande yon salè reyèl, yon salè ki pèmèt aske ouvriye yo kapab fè fas avèk sitiyaksyon aktyèl lan, sitiyasyon sosyo ekonomik ak politik. peyi an fòk gon stabilite politik paske si pa gon stabilite politik ap toujou nap toujou nan menm bagay ke nou ye la se sa fè nou menm ouvriye yo nou konpile fòs nou pou nou kapab pran lari a pou nou mande fòk sa chanje fòk lavi ak kondisyon travay ouvriye nan ayiti nan zòn metropolitèn yo nan zòn e nò sid e nòdès pou yo kapab chanje mwen kontan mwen avèk nou la. Non pa mwen se Reginald Jean, kowòdonatè jeneral SWOT. Vwala medam matmwazèl e mesye ou tap tande deklarasyon divès ouvriye nan Sonapi ki te foule beton an pou kapab mande leta ayisyen tanpri souple monte salè minimòm nan puiske sa yo ap touche a pa pase nan kwen dan yo. Medam matmwazèl e mesye se moman pou n fè yon kout pye nan Okay kote komisè Richemond an tèt kole ak lapolis mennen yon kokennchenn operasyon e gen yon bandi ki rele Popilè ki arive fè vwèl pou peyi san chapo pou plis detay an nou tande komisè Richemond. Wi alo komisè bonjou kòman w ye? Nou la monse nou la bon nou la nou ap frape nan travay. E sanble ou lan operasyon la ki trè miskle ak lapolis maten an? Bon efektivman nou gen yon operasyon la dikote de la kreyòl, la kreyòl kote n te vin chèche yon bandi la donk nou aprann ke retounen paske si n sonje dènyèman la a nou te fè yon entèvansyon nan simityè a ke nèg sa yo t ap brake moun, tiye moun e vòlè bagay moun e tout lajounen tout lannuit bò simityè anndan simityè la kote la yo te konn ebèje yo donk nou te deloje yo e n te arete ladan yo e enpe gen ladan yo te kouri gen popilè ki se chèf gang sa a Epi nèg se chèf gang nan misye te kouri misye al kache e misye maten an la yè depi yè an aprann ke misye retounen nan vil la la donk nou mete antèn sou li e nan lakreyòl donk misye blese blese mòtèlman e gon zam de kalib 38 ki se ansyen zam lapolis yo ki sezi e pa le parquet des cayes donk se ke E kòm nou di l nou menm se swa w depoze oubyen w repoze. Nou pa gen kote pou n bay bandi kache, nou pa gen kote pou n bay bandi taye banda yo la. Donk nou menm n ap travay lajounen kou lannuit pou ke popilasyon an kapab rete an pè. Fòk ke le Sud rete sa l te ye a dan le tan. E fòk ke lavil dè Kay li menm tou rete sa l te ye a. Donk pa gen kote pou nou pou bandi vin taye banda yo la. Donk nap veye anwo nap veye anba. Lapolis detèmine kòm en sèl òm pou veye e trake tout moun kap fè move zak anndan vil la. E nou menm nou pa gen dòmi lan je e pou ke nou mare bandi, arete bandi ou di mwens yo chwazi vwa ki pi bon pou yo. Lè w pale de blesi mòtèlman eske sa vle di misye mouri lè al bwè dlo bouch li? Bon misye misye janm wè misye la bon m pa konn e bon deve kouri lopital avèl donk menm wè misye genlè blese mòtèlman donk nou dezole pou sak rive a paske m ta byen renmen Eeeeehh komisè komisè komisè fò pa konsa fò pa blese mòtèlman malerezman Men men nou koken fò nou pa konsa hein fò nou pa konsa avèm pase ou sot di se swa w depoze oubyen w repoze ebyen bandi an repoze li mouri oh oh kounya la wap di malerezman li mòtèlman blese wi nap fè tan pase hein fòk moun pa konsa ansanm avèk popilasyon nou stupid hein ha ha gad yon peyi mesye nou ta pral lopital men malerezman men se kwa listwa hein. Jounalis la pi stipid toujou. Genyen misye pou tou bann dezenfòmasyon, paske pa pou kòl, paske pa pou kòl, paske gen plizyè plent li te poze tou dènyèman la a misye te brake yon avoka l vòlò chèn li, li vòlè mont li, vòlè telefòn, li vòlè tout lajan sou li avèk zam nan men l e te pote plent lan pou li e nou ta byen renmen jwenn misye kiyès lòt nèg yo, paske misye gen 2 lòt nèg ankò pou l ta ban nou, m pa konnen si yo te al kache menm kote avè l men. Enben, Komisè, ou sot di anvan la, depoze, repoze. Gon kote ou ka fè l pale ba wi. W ap bezwen vye gangan nan tab tounant. La site rès non yo pou ou. Ay si, si l repoze deja ou pa ka, ou pa ka panse ou pral wè l nan vi sa. Ou voye l yon lòt kote men pase lòt kote a pou jwenn dèzyenfòmasyon. Fòm di w byen ke nou detèmine, le pakè detèmine la ansanm avèk la polis pou yo travay ansanm pou devlope yon sinèji ki pèmèt ke nou mete tout bandi yo ò deta de nwir anndan jiridiksyon an, anndan vil la. Li te lan echanj de tir avèk la polis, avèk pakè, sekirite yo? Misye, misye, misye al eseye dezame yon ajan, pandan lap al eseye dezame yon ajan. E pandan misye anndan ka, anndan ka lakay li a, anndan ka lakay li a, avèk ou 38 nan men l. Ok. Bon. Enben, si m byen konprann, yo de, nou dezame l anvan. Osi senp ke sa. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Bon, ou wè, depi lè mouvman Bwa Kale a lanse. ou konnen bandi yo pa an sekirite nou ka soti pou nal patisipe nan ti gala nou pèp ayisyen manje ti konpran ti feste klas epi gen atis ki pou vini pou chante pandan nou ret chita sou tab la men pèp ayisyen mwen mba enpasyans pou mwen pil moun ap chante epi men manje a devan map fè kòlèm leve m pran manje a. M pa nan baay konsa, sèvi m. Lè m fin manje m ap tande w k ap chante osi senp ke sa. Ok! Moun ki gen pou envite m nan afè yo. Depi gen manje ban m manje anvan, depi se aprè nou pa ban, nou pral bay manje a m p ap vini. M tou di nou sa. Ebyen pèp ayisyen, nan festen sa, atis yo fin chante anvan. M poko janm sezi konsa wè la jezi mèt tounen hahaha wouyy humm seyè kenbe m wi. Mwen m di nou pa envite m nan fèt Pa envite m nan fèt Wouyy wouyy wouyy wouyy wouyy Anhan ann ale ma chérie Anhan m pa konn sa air yo genyen Alelouya gen Bondye pèp ayisyen ann ale Wouyy non le tonnerre non le tonnerre la ma chérie jan wap lage a vre le tonnerre. Ooh kenbem papa kenbem Ou wè la sim pat ayisyen m tap regrèt Humm m dous sim pat ayisyen m tap regrèt pèp ayisyen ann ale ma chérie mete pou fransè a macron bat kòl twòp alelouya gen bondye ayayayy mete atè byn se paka parèt la. M ka chante Que tu es gre Hahahaha Frèm ak sèm kap koutem se moman pou nou rantre nan solino mezanmi bagay la konplike bagay yo tèt anba moun solino pran lari jounen jodia manifeste pou demanti moun bèlè kap mache bay tripotay sou yo kòm kwa ebyen yo ta nan gang se enfòmasyon sa yo bay lapolis Pèp Solino a fè konnen se gras ansanm ak lapolis ki fè yo kapab viv andedan Solino. Donk medam, matmwazèl e mesye, donk kisa ki pase, moun Solino eksplike gen yon chèf kidnapè ki rele Kempès, lè l kidnape moun sou Dèlma a, moun Solino bare l, li pa ka pase nan Solino pou l antre nan baz li ansanm avèk moun sa yo, se rezon sa ki fè moun Bèlè Deklanche yon batay kont yo tout sa se pou kraze mouvman bwa kale a pèp ayisyen nou pap kanpe pou plis detay an nou tande moun solino. Aleloya. Kite konnen pou lakam yo. Jèn sosyo-pwofesyonèl abitan nan Solino, nou apresye sa popilasyon ap fè la, solidarite yo pote avèk polisye k ap goumen pou repouse gang yo, pou anpeche gang yo pran zòn sa a an otaj, jan yo fè l Bèlè, jan yo fè l Lasalin, jan yo fè l nan tout lòt zòn kote se gang k ap dirije. Donk lè n tande yon pòtpawòl gang ap pale, e lap fè voye de mesaj nou menm nan solino nou pa bay e mesaj sa yo okun enpòtans e popilasyon an pote apuy la avèk polisye sa yo e menm enstitisyon polis lan son seri de nèg ki al travay chak jou yo al okipe yal fè sa yo gen pou fè nan enstitisyon polis lan e la se de nèg nan moman nap pale a ki ap goumen non seri de teritwa kap goumen pou ekipere de teritwa de bandi pran an otaj E Solino se modèl solidarite sa, e mesye sa yo kisa yo konn fè, nou pral gade toutalè konsa yon sant de sante ke mesye yo erije, yo mete anndan zòn nan pou moun yo kapab jwenn swen sante, genyen de pwojè ke yap travay sou yo pou gen lekòl pwofesyonèl pou jèn nan zòn nan. E se tout modèl bagay sa yo mesye polisye melanje avèk jèn lidè sosyo pwofesyonèl yo, yo menm yo antame pou yo fè nan zòn nan. Lè yon gang kanpe nan de medya sosyo. E nou vrèman felisite nou menm ki la antanke medya sosyal ki ap fon travay fòn evite vrèman bay gang pale nan mikro nou. Paske lè yon nèg rete l dil se pòt pawòl moun bèlè alò ke n konnen belè majorite popilasyon belè la li deja kite zòn sa. Anpil nan yo se bò isi an solino yap viv, anpil nan yo yo gentan al kay lòt fanmi yo non seri de lòt zòn. E fòn konprann byen lè bandi kanpe l pran yon zòn an otaj lap fè de moun pale nan medya. Yo dènyè fwa yo pale nan radyo, yo mande yon avèg ki sa l konprann de sa, avèg la di se premye fwa l wè yon bagay kon sa. Yon fason pou m di nou, manti e pran tout jounen an l ap mache, men verite an lè l vini n ap wè l, kote sant de sante, kote aktivite sosyal ki genyen pou moun nan zòn sa a, ki pa gen oken pwoblèm. avèk moun Bèlè an reyalite men lè n konnen gen gang ki anndan Bèlè ki pran zòn sa an otaj dcpj konnen vrèman lè yo kidnape yon moun ki kote yo repere e kidnaping sa a pase donk se sa kòm enfòmasyon se sa kòm reyalite e moun ki la yo yo trè enkyè lè yo tande ke de gang ap site non de onèt sitwayen de polisye k ap sèvi peyi an e moun yo di non bagay sa pa ka pase sou silans fò w fè opinyon piblik lan konnen piga w ki. Ke gang kap pale, gang yo travay ke yo fè se mete popilasyon nan sitiyasyon difisil, se kreye sitiyasyon represyon sou popilasyon an, e moun sa ou wè k la, avèk tout lòt ki pa la yo egalman ki pote sipò yo, moun ki o nivo entènasyonal la tou. Men fò n di gon seri de lòt gang politik ki ap fè an sòt ke yap alimante de gang ki genyen. atravè Bèlè, ki transfòme tèt yo kòm lidè kominotè oubyen pòt pawòl moun k ap fè rezistans. E tout moun konnen trè byen rezistans ki te genyen nan Bèlè a, li fini pandan lontan. Bagay sa a li transfòme nan sitiyasyon kote se gang ki pran Bèlè an otaj. Theriel Thelus di l, Theriel Thelus poste sou li chak jou, li di ke moun Bèlè yo dwe fè yon bagay. E gen yon mesaj ki vote, gen yon sinyal. kòmanse vini nan Bèlè. Veritab moun Bèlè yo kòmanse ap òganize yo pou yo mete gang yo deyò nan Bèlè. E sesi, m kwè, pami tout moun ki la yo, chaje moun Bèlè ladan yo, ki kwè batay pou derasinen gang nan peyi an, se batay moun Bèlè ke l ye tou. Pa okipe fo pòtpawòl. Moun Bèlè yo konn moun ke y ap bay pale pou yo. Kesyon, Nou pa janm jwenn okenn vyolans. E mwen menm, pami moun ki te ret la, ki pa t souke kò yo, pa t kouri bay bandi, mwen se youn ladan yo. Sa di pa t gen bandi ki te fè vyolans sou nou, ni pa t gen polis. Se gras a polisye yo ki te fè nou te ka ret la, di nou pa p mawon pou bandi, se bandi k pou mawon pou nou. Nou mande, tanpri! Sa kap pase a menm yon ti bebe k fèt yè swa depil gen la pawòl li konn sa kap pase a menm yon ti bebe depi ki fèt yè swa depi li gen la pawòl li konn sa kap pase a nou di Ariel pandan lap pwoteje bandil yo pwoteje pèp souvren an tou mèsi. Pale pou lokalite e zòn Solino a. Laprès televize, laprès an liy k ap pale avè w trè klè maten an. Solino gen byen lontan se li chèf sekirite anviwònman yo ok. Afè gè ki eklate, ki pale, Solino pa nan gè. E dabò legliz pa ka fonksyone e w ap pran anviwònman la legliz ka. Koupe an legliz delma 18 e legliz koridò basya legliz sen michel tout paka fonksyone ni vodouyizan ni potestan ni katolik youn paka fonksyone sa vle di nan moman sa la il nè pat kesyon de gè men se yon kesyon danvayisman kel ye mesye yo bezwen lokalite a pou yo regle afè yo men se pa gè ke ki genyen nan zòn nan pou le moman se lapolis avèk jèn ti mesye yo Bondye pou nou, nou te gen jèn ti kad ki te al pran fòmasyon, gade, e nan akademi, yo vini nan zòn nan, yo sòti, ebyen y ap bay popilasyon an sèvis, oke, an retou, paske se antre nou, bò isi a se foutbòl katye ki konn genyen, oke, pa gen afè gè a, li pa reprezante pou zòn Koridò Basya, Anglad, Dress, Kafou Peyan. Ebyen mesye yo ap regle afè yo dèyè men nou menm nou pa ladann ok pou le moman nou pa nan gè avèk pyès moun se lapè ke nap mande pou anviwònman yo e si ou ta tande ke chak maten Mackenson Remy ap pale a savwa de 4 pa 4 radyo karayib li toujou di lap felisite solido sa vle di solino son koulwa ki pwopis pou tout popilasyon o zanviwònman E maten an, nou pran dispozisyon pou n pale pou zòn nan. Nou mande mesye yo, nou pa mande yo lapè paske nou pat nan goumen avè yo, men nou mande yo pou yo bay pèp la yon chans paske nou pa gen lòt rekou, nou pa ka al nan lanmè, nou pa ka al nan legliz, nou pa ka danse anyen, pa gen chanpyona de katye, ebyen nou mande lapè e avèk pwòp tèt yo, nou pa mande yo lapè, men pou le moman nou menm nou bezwen Popilasyon ozanviwònman an viv pou nou kapab avanse paske pèp la nan mizè, nou nan grangou, pa gen manje, pa gen travay e gen manje e gade zòn yo bloke, Matisan bloke, Kanaran bloke, nou menm nou rete nan mitan an nou pa konn ki wout pou n fè, lafen ap tiye nou, nou mande mesye yo. Yon trèv pou tèt yo paske se pwòp tèt yo ke yap atake, m salye laprès e m remèsye nou, ke Bondye beni nou. Nou pa gen bagay sa nan lespri nou menm. Nou pa t prepare pou gè. Nou pa t nan afè batay pou pran son pou pale de yon bagay. Nou pa nan gè. Nou pa nan gè. Tande byen. Se lakay nou nou poze nou. Epi nèg yo deside pou yo antre pou yo vin fè nou sa yo vle. E nou di non nou pa dakò l. Ou pran son pou w ap pale de yon bagay. Ok. Ou pou w kwè moun ki gen zam bon kote yo te jwenn. Men zam nou, zam nou se liv, se bib. Donk sa vle di ke afè bagay nèg k ap mache bay manti, di polisye Solino se gang, monchè nou demanti w. E youn nan avantaj ke nou genyen. Gen zòn ki menm dakò rele tèt yo Ti Solino an fonksyon de sa Solino ap fè. Atansyon! Se trè se trè pridan! Atansyon! E avan menm, avan menm Kanapevè pran desizyon pa l la, si n ap gade byen, se Solino ki te di n pa dakò pou gang pase! Nou pa dakò! E nou pa janm dakò! Mèsi byen! Bay tout zòn, tout katye. Souple nou mete nan tèt nou jodi a Solino pa nan gouman a Bèlè. Poukisa Solino pa nan gouman a Bèlè? Pase ki di Solino vle di Bèlè. Pa gon diferans. Jodi a nou menm nou pa pèp k ap fè baba n ap batay ak moun. Se nòmal lè yon moun gen pitit li, li la pou l korije l. E èske ou ka dakò pou de frè oubyen de sè ap goumen? Ki di Shaba? Kilti rara m vle di yon sèl bann moun Bèlè, moun Solino, nou danse ansanm, nou manje ansanm e nou pran plezi nou ansanm. E jounen jodi an pa gen kesyon de pèp Solino k ap goumen avèk Bèlè. Gen yon kesyon de yon endividi, yon vagabon pran li vin plase l nan yon zòn ki te yon zòn ki ap byen viv, kote moun, rapò moun ak moun te egziste. Kounye a li vle soulve popilasyon sa kont yon lòt popilasyon kote yo zanmi, epi l vle fè kwè n ap goumen. Kilè w goumen? Pou n goumen fò m lan batay ansanm avèk ou. E n ap toujou pote diskou sa byen. Nou gen jèn, gen kad lan peyi a. E m ap demanti ti endividi ki fè tèt li pase pou pòtpawòl Bèlè, paske jounen jodi a si Bèlè gen pòtpawòl se ni moun Solino, ni moun k ap vann lan Bèlè k pòtpawòl Bèlè, paske nou tout fon sèl. Lè Bèlè t ap viv move sitiyasyon, se nou k akeyi yo. Si n rive sou teren pè a la, si se vre n t ap tiye moun pou Solino, pou Bèlè, padon, ki jan fè pèp Bèlè la sou teren pè a la y ap refijye yo? Se pa kont nou y ap refijye yo. M di tout moun sa a, w ap vin pase bò isi an, jan w vle, depi w save, depi w legal, ou ka pase Solino, ou ka pase Anglad, Riyèl Silvya, vin fè sa w vle, men ak yon kondisyon, fò w save. Si w pa safe, nou paka dakò ti vagabon wi nap ba w bwa kale. Se sèl bwa kale n genyen pou n pwoteje pwòp tèt nou, pou n pwoteje. Se sèl zam, se sèl zam. E premye zam nou menm anndan Solino nou genyen, e se zam ki pi fò a, se l'arme de la dialectique. Nou toujou bezwen pawòl, nou toujou bezwen pale. Chak fwa nèg yo di yo anvayi nou, kòman yo anvayi nou? Nou pat nan kont a nèg. Nou vle di sa a popilasyon Bèlè a. Fò yo gen nèg k al lekòl anndan Bèlè. Mete tèt nou an plas mesye. Nou pa ka kite yon grenn endividi ap teworize tout yon popilasyon pou l fè kwè yon lòt popilasyon ki se li konn ap met manje lan bouch li konsa tou konn ap mete kiyè lan bouch pa l tou vle fè kwè yo se èlmi yo lan batay jiskaske pou nou pèmèt zòn nan vin yon dwa pou nou pa ka viv ladan l e n ap voye mesaj la klè Bay popilasyon Bèlè, Bèlè pa, Solino pa t janm lan kont a Bèlè e nou pap janm lan kont a Bèlè men sèlman, a sèl choz, pa gen moun k ap gen baryè lakay li pou l kite yon moun vin frape l pou l fè sa l vle ladan l. Sa nou klè ladan l. E fò nou gade byen, se granmoun ki nan antouraj nou. Bèlè. Moun Bèlè, nou gen polisye lan mitan nou. Lè Bèlè te konn nan kont avèk lòt zòn, polis yo te toujou kanpe tou. Menm jan tou, afè kidnapin nap voye vann de polisye nou yo. Nou poko janm konnen on gwoup endividi chache anvayi nou pou nou repouse yo pou tande yo te gen on grenn sivil ki gen on arm à feu lan menl. Se boutèy, wòch ou ka jwenn on sivil gen lan menl. Bò isi a nou pa bay jèn ki pa chèf, jèn ki pa travay pou zam li nou pa bal zam bò isi an. Sèl zam nou gen se biswit leta. epi manchèt e avèw nou bay Ou konn bay zam? Bwa kale. Nèg kap bay nèg yo, ebyen nou menm mesye nan solino, bèlè pa nan konta solino nou sèlman gwo endividi ki mouton gwoup moun pou vin ba nou pwoblèm e nou pap janm dakò yo pran la batiman sa yo se moun ki vann pistach ki vann kafe ki mete dlo sou tèt yo ki vann pen a manba ki konstwi yo menm si moun sa yo wè kay sa yo gwo. Se pa san lajan kidnapin ki bay li, se san maleyèz e byen mesye, bandi pa ka gen kontwòl nan peyi sa. Vwala medam matmwazèl e mesye w tap tande deklarasyon divès moun nan Solino ki denonse yon seri de endividi nan zòn Bèlè kap fè konnen gen gang nan zòn nan, lapolis ta nan gang etc. Donk Nou espere ke 2 kan moun sa yo jwenn yon antant paske se vwazen ak vwazin yo ye. Se moman pou n fè yon kout pye nan departeman Latibonit, bagay la konplike. Oungan ansanm avèk prezidan chanpwèl yo deside mete tèt yo ansanm pou bay bandi yo yon pou bay bandi yo yon repons mistik pèp ayisyen. Ougan yo ansanm avèk prezidan chanpwèl yo ki estime ke gang yo gen demon nan tèt yo ki fè yo ap touye, yo ap bwè san, yo ap boule etc. Ebyen yo deside frape bandi yo. Bon m pa konn si se avèk kèk kout bib y ap retire demon yo, bon je ne sais pas. Men frè se sè byeneme, sa kapab rive nan jou k ap vini yo la a, ou wè yon bandi pran yon zam pou l kòw pou l apiye sou detant lan epi se dyare l dyare sou li. O! Ohh peyi a tap dous hahaha ala traka pou lave kay e kounya kaka bandi tap gaye mezanmi kote koral la letènèl wooyy kote koral la gaye kaka bandi yo pèp ayisyen. Sa vle di la a gon bwa kale pro max han gangan ansanm avèk prezidan chanpwèl nan latibonit lanse. Amen! Jwi! Gaye kaka bandi! Se moman pou n fè yon kout pye nan nip peyi a, medam, matmwazèl, lezemèsye, komisè Muscadin, debake nan biwo imigrasyon ak emigrasyon maten an an bwa kale donk an nou swiv kòman popilasyon an te akeyi l e deklarasyon Muscadin te fè nan moman an. Direktè imigrasyon an te konsète avèk pakè Miragwàn e nou te fè yon chita ansanm yè swa sou kesyon fèmti imigrasyon an. Moyennant nou soti ak yon rezolisyon kote ke se mwen avèk ekip pa m k ap mete disiplin, li menm li la pou l fè administrasyon. Donk la kesyon konnen ou di ou se anplwaye, ou di ou se direktè, ou di ou se iks, ou se igrèk, m ap tann ou maten an, diwmens nan moman ke m prezan, pou w di m w ap vin antre avèk yon inifòm. Se sa k fè nou la depi 4 è di maten, nou fè yon ling pou fi, yon ling pou gason, yon ling pou timoun. Chak fwa 5 moun soti, 5 lòt moun rantre. Aktyèman la anndan Gibbs anndan gen plis ke 100 moun e yap travay, mwen la map mete lòd, map mete disiplin, map tann raketè yo tou, map tann swadizan di moun ki di se otorite a yo ki kapab vin la avèk 3 moun, 4 moun, 5 moun, mwen la kap met pèp la deyò, kap antre moun pa yo. Donk se pou sa m la maten an. Men komisè èske ou ka di nou tou e jounen jodi an e prensip sa ou mete la e èske lap kenbe? E lap oblije kenbe paske lèm pa vini map voye ekip polisye pam nan yo. Paske ou konnen fòm fè biwo, fòm fè lari a. Donk lèm kite biwo mal nan lari a, tèha la pa fèt. Lèm kite lari a, m vin la, tèha la pa fèt. Men lèm kite la, lèm kanpe la, donk sa vle di ke lari a ap soufri, biwo a ap soufri. Donk mwen kanpe la depi 3 zè di maten, mwen an map kite la jiskaske biwo a fèmen. Men komisè yo di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, genyen manda ki ta lanse dèyè plizyè raketè. Èske ou ta konfime sa pou nou? Wi, gen manda ki dèyè yo. Men sof ke avèk prezans mwen la, manda a tonbe. Depi m chwazi yo m ap arete yo. Donk m pa bezwen manda pou m arete yo. A depi w wè youn ladan yo ki gen manda dèyè yo w ap arete yo? M ap arete yo. Paske si m kite biwo m, si m kite lari a, menm m kenbe la, sa vle di ke mwen mete moun nan, moun ki bezwen sèvis mwen nan pakè a ap soufri. M fasilite bandi yo tou travèse, travèse Sid la. Avèk sa kounye a la, mwen oblije bay yon randman lè m kanpe la. Ou panse w gen tan avèk sa ke, ou gen, se sou nan de travay ou tou? Kisa wap di moun ki pa la jodi an ki gen pou yo vini fè paspò pa yo? Moun ki gen pou vini fè paspò yo, yo kapab pou vini men yap respekte lòd la, prensip la. Nap fè yon ling fi, yon ling gason, perimèt sa a lap rete vid, mwayennan a chak fwa 5 moun soti, 5 moun ap antre. Prensip la se premye sèvi, premye antre, premye rive, premye antre, premye sèvi, premye soti. Men èske se direktè Orel menm kap dirije bwat la ki mande sèvis li yo jistifye? Egzakteman. Se Direktè Rural menm ki fè apèl avèk pakè pa m ki mande m CG fòk ou ban m kout men pou fasilite popilasyon an jwenn sèvis paske otorite a yo anpeche l travay. Si otorite yo anpeche l travay se pa volonte l pa genyen pou l travay. Se anplwaye imigrasyon avèk otorite k ap fasilite moun pa yo antre anndan. Mwen menm maten an la m kanpe la m bezwen yon moun, m bezwen yon anplwaye migrasyon sot deyò a la, li vin pran yon moun deyò a la. Sa vle di m gen yon kote m ka mete l nan komisarya a. Se konsa m la maten an. M swaf sa maten an anpil. Mwen reve e m swete pou yon anplwaye migrasyon kite biwo l vin pran manman l la oubyen papa l la pou m mande l konbyen manman l genyen, konbyen papa l genyen. Ebyen moun ki leve byen bonè pou vini pou wè kòman yo te kapab fè paspò ebyen yo menm ki gen moun pa yo pa sispann pase ansanm avèk moun sa yo tandiske kretyen vivan ki leve bonè pa ka jwenn sèvis. Medam, madmwazèl, se mesye byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Lè gon moun ki mande m kòman dirijan peyi Dayiti yo ap fonksyone Men ki image m voye bay ou m tou fin ansanm avè ou gade image lan eehh non se serye men m just voye image sa m just lè w mande m kòman yo ye kòman yo ap boule men men men tout se chat hahaha se chat yo ye lè yo mande m pale m de yo men di men men men men wè men yo chat yo ye pè mède sante m oh byen fasil. Ay konsa m reponn moun kounya. Depi se de dirijan yo ap pale m gon fason m voye yon imaj ba ou m eksplike w tout bagay bagay. M pa gen tan. M gen zafè sekirite m ap jere. M gen zafè bwa kale m ap jere. Ay fò n elimine bandi nan peyi a. Atò w panse m pral pale de chat sa yo? Chat sa yo e grate pou n grate yo mete yon kote wi. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase demen maten, mwah, 6 zè pou journal tout Ayisyen konekte, mwah.